Hi tout fanatik mwen yo nom se Ousnov Celestin e mwen yon gen yon group mizik Haïti kap evolye trè byen la group la nonl se kindom nou gen premye mixtape nou ki sòti sè ta di demo nou ki sòti ki titre Haïti douce e mixtape la gen 3 mizik sou li ki se premyèman fanm ayisyèn Dezyèmman, mwen anvi chante, e twazyèm mòso mizik la titre fèt anivèsè an. Twa mizik sa yo se mwen ki ekri yo paske se mwen ki konpozitè gwoup mizik la ki titre Kingdom nan. Se mwen menm ki konpoze tout tèks yo e m gen plis tèks toujou, nenpòt 4 a 7 lòt tèks toujou ki poko anrejistre. Paske se kontra nap tann sou gwoup la avan nou met rès mizik yo deyò. Pase gwoup la se yon gwoup ki fèk kòmanse ki te fonde an 2017. Nou sòti premye demewo nou an 2018, premye mixtape nou an 2018. Kounye a nou famous, sètadi nou selèb, nou jwenn popilarite a mixtape la sou rezo sosyo yo, espesyalman WhatsTapp avèk Facebook. E swen pe sit tou tankou SoundCloud, sou Twidè ki son rezo sosyo menm jan a Whatstapp e Facebook, avèk Instagram etc. Men mizik yo plis popilè sou Whatstapp avèk Facebook avèk yo sou plizyè stasyon radyo an Ayiti, yo pase yo nan tout Ayiti an jeneral kèlkeswa se kapital la oswa pwovens yo tankou Kwadèboukè ki son pwovens. Avèk Latibonit, Gonayiv, Okap, Okay, espesyalman nan kapital la ki se Pòtoprens, ou ka jwenn mizik sa yo ap pase nan tout nan Fontamara sou rezo sosyo tankou espesyalman nan Wastap lè moun ap tande yo. Avèk tou mizik yo vrèman popilè, son moun ki famous mwen e m popilè deja, m gen non deja nan mizik la, sèlman m poko jwenn kontra sou demo a paske se beginner nou e nou fèk kòmanse, se premye mixtape nou. Men se mwen ki konpozitè gwoup la, se mwen ki fondatè gwoup la, se mwen ki pwopriyetè gwoup la, sètadi se mwen ki mèt gwoup la, se mwen ki fonde l, mwen ki ekri tèks yo kòm konpozitè, e mwen ki fondatè li, mwen ki pwopriyetè gwoup la, eksetera. Sètadi gwoup la se pou mwen l ye, se avè m li apatyen. Se mwen ki mèt li. Gwoup la, une fois de plus, non l se Kindom. Avèk m gen plizyè lòt atis k ap travay avèk mwen ki se Vanessa, Li menm menm, li se chantez djaz la, chantez prensipal la, men li menm se chante l chante sèlman, avèk l ap ede m òganize bagay nan gwoup la, kòm yon ko-manadjè, mwen menm se manadjè gwoup la m ye tou, manadjè prensipal la, avèk m gen yon kouzin mwen ki se manadjè segondè. Sa ta di manager numéro 3 paske manager numéro 2 a se chanteuse principale la tou. Mwen m se manager numéro 1 ki se manager principale en parlant de mwen menm. Sè ta di nap tann kontra sou 2 mwa, nou espere avan vakans lan fini nou jwenn yon kontra menm si se nan mwad Août. Aprè sa nap vanse pi lwen pou siksè gras a Dye o non de Jezi. Bondye kòmanse se li menm kap fini men si se pou popilarite nou genyen l deja paske se kontra sa mat poko tonbe men se se men si se pou popilarite nou popilè deja nou famous deja nou fameux deja nou selèb deja si se pou popilarite nou pa manke popilarite se sèlman se kontra k poko tonbe atè. Elas nap tann Bondye, Bondye kòmanse lap fini. Epi a part de konpoze m konn konpoze mizik m se osi yon batteur m konn jwe batri aprè sa m konn jwe tanbou. M jwe batri m jwe tanbou. Silvouplè fanatik yo sipòte nou, ke Bondye beni nou m espere m jwenn yon kontra avan mwa Out la fini ouswa avan ane a fini. Paske an 2020 oswa 2021 m bezwen sòti yon kanaval, avèk m bezwen sòti plis mizik tou espesyalman aprè mixtape la paske m gen nenpòt 4 a 7 lòt mizik ki poko anrejistre apa de kanaval ke m bezwen sòti lòt ane but m bezwen sòti plis mizik toujou paske fò nou gen plis mizik pou n ka jwe bal, pou n ka jwe an konsè paske 3 mizik se yon mixtape se vre but li pa ase pou jwe bal fò m jwenn kontra sou premye mixtape la dekwa pou m ka met plis lòt mizik deyò pou m ka jwe. Konsè pou m ka jwe bal fò omwen m gen 7 a 10 mizik sou yon albòm konplè dekwa pou m ka jwe an konsè men m gen 7 mizik ki poko anrejistre la 4 a 7 mizik plis 3 mizik m gen sou mixtape la depi m mete yo deyò m ka jwe konsè men dabò fò m pa gaspiye premye mizik mwen yo fò m jwenn kontra sou yo avan m kòmanse pwodui plis men m gen yo ekri lakay mwen deja se mete m poko mete yo deyò akoz ke m poko jwenn kontra sou 3 premye yo. Lè m mete yo deyò m ap gen mizik konplè ki ka fè m jwe bal alèzman, ki ka fè m jwe konsè. Pase m gen mizik pou sa. Pou m jwe konsè konplètman k ap dire nenpòt inèdtan, inèdtan edmi, nenpòt dezèdtan an konsè menm. Pase m gen anpil mizik, se talan m sa. Se konpozitè m ye, se sa m fè menm. Apa de sa m ap di nou sa ankò, nonsèlman m se yon konpozitè, m jwe enstriman, m jwe batri, m jwe tanbou. Jazz la se pou mwen l ye non sèlman m ap ladan kòm fondatè e pwopriyetè kòm mèt djaz men m ap nan sou sèn tou kòm moun ki jwe enstriman tankou batri espesyalman batri avèk m jwe tanbou tou. E definitivman se mwen t konpozitè tèks yo epi gwoup la rele Kindom. Silvouplè sipòte mwen fanatik yo ke Bondye beni nou fè mesaj sa pase tou sou tout rezo sosyo yo Bondye a remèt nou sa ke Bondye beni nou pase yon bòn joune bye God bless you all.